Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon sa son revandikasyon ki gen a wè ak yon pwoblèm familyal e enterese a ban mwen plizyè rapèl. Li voye plizyè mesaj ban mwen. Ekoute li di ak ekip RL Prod la, se pi gwo byen nou ta kapab fè pou li, pou nou fè anons sa a pase pou li paske li nan sitiyasyon difisil o nivo de la Repiblik Dominikèn. Se pa paske li bezwen èd ekonomik pèsòn, men li sèlman bezwen ke pou madanm ni tounen nan kay la, pou kapab vin okipe timoun nan. Sitwayen sa a rele Christophe Mett. Nou tande non an byen, Christophe Mett. L ap viv nan Repiblik Dominikèn depi 2006. Li vin stab an Repiblik Dominikèn nan lane 2016. Li se yon ajan sekirite. e li voye yon maksimòm enfòmasyon pou mwen paske mwen te mande li eske mwen kapab afiche foto l, li di mwen wi. Men, mwen poze kesyon pou m di eske m kapab afiche foto madanm ni, li di m wi, men mwen menm pa pwofesyonalism m p ap fè sa. Nou konprann paske madanm nan kapab estime ke bon se yon vyolasyon di dwa de sa pèsòn. Ebyen! Yvlène Sinbla deside li kite kay la. Lè l kite kay la pou Christophe mèt, alò mwen poze Christophe kesyon pou m di eske nou te nan pwoblèm, eske ou konn bat li, li di m non pa gen bagay konsa. Petèt ke fi a ta kapab twouve l on ti jan dezyè pou li paske gen de fwa lè w avèk on moun, lè w vin twò eklere, ou wè moun sa a li pa nimewo pye w. Ebyen, li kite kay la. Yvelène Saint-Blad aprè Christophe mèt sèlman pale avèk fanmi l, moun yo di l tounen nan al nan kay la, li pa deside. Men gon pwoblèm, pwoblèm ki genyen la, Christophe mèt ap viv avèk yon kalvè, yon kalvè paske pitit li a k pral gen 2 zan an, tout kote l pase li oblije ale avèk li, èske nou konprann? Dèfwa li konn sou pòs timoun nan avèk li. Men gon lòt enkyetid. Ti sè a nan kay la pou dòmi pou kont li. E si yon bagay ta mal pase, yo kapab antrave l. Pa egzanp, si ta gen yon jèn gason ki vin nan kay la, li fè yon move zak, yo kapab akize l. Se tout bagay sa yo li pè ki fè li oblije mande pou ke Yvlène Sinbla tounen vin nan kay la vin okipe pitit li Menm lè li di Yvelène Saint Black pa ta vle viv avèk li kòm mari ak madanm, li pa t ap gen pwoblèm, men tou senpleman li vle pou l libere paske timoun nan ki nan men li an, se kòm si se laprizon kotidyèn pou li. E gen yon lòt pwoblèm sè ke lajistis dominikèn kòmanse ap pèsekite li. Yo vle gen detay sou timoun nan. Fason l ap viv lan, sa pa plè ak otorite dominikèn yo e se sa k fè w wè lendi a la a misye pral oblije reponn kesyon paske chak jou li gen yon maksimòm enfòmasyon l ap bay sou koze timoun sa ki nan men li an. Fò m di nou byen, daprè enfòmasyon Kristòf mèt ban mwen, yo t ap viv ansanm nan mwa mas pase a. Fi a te rantre Ayiti e se misye k te vin chèche l paske nan batay ki genyen ant Bèlè avèk Ba Dèlma, ebyen misye te oblije kouri sòti Repiblik Dominikèn pou vin chache madanm ni. E kounye a la a, la fille répondant au nom de Sen Bla Ivlèn, li sanble pot ko jwi sa n ta kapab rele jenès li paske yo voye foto l ban mwen, m ap gade l sou foto a, Ebyen, ben, ta kapab di son jenn timoun. Men eske li dwe kite kay la pou mete Maria nan sitiyasyon sila? Paske Maria ap reponn kesyon lajistis, tout kote l fè timoun nan nan men l, e ti sè Yvlène Symbla nan kay la. M pa pral kouri kritike Yvlène Symbla. Men, m ta sèlman mande Yvlène, si son bagay mesye a fè l, chache jwenn solisyon an. Menm lè w pap tounen a nèg la wi. Men kanmenm, vin nan kay la pou w kapab pran swen ti sè w la avèk ti pitit la paske depi lè ou ale a, enfòmasyon ki tonbe se ke bon ou ale se ka petèt pou plezi ou al pran. Men, fò w sonje ou kite yon timoun ki pral gen dezan dèyè. Ou kite yon ti sè w nan kay la ki gen trèz lane dèyè. Timoun sa yo inosan, menm lè w ta gen yon pwoblèm avèk mari w, m panse ke Poutèt timoun yo, fò n ta eseye rezoud yon maksimòm pwoblèm. Si se nèg la w ap di mete l deyò nan kay la, ebyen, m panse ke li t ap mye. Bon! An nou tande detwa vòys sitwayen an te voye ban mwen pou montre kòman li menm l ap viv paske bagay la vrèman difisil pou li. M bay e poutèt li te pwomèt mwen ke m te gen manman m avèk frè m ki malad, E kòb, e men Sòl ki t apral, men Sòl ki t apral touche a, men Sòl ki t apral touche a te men Sòl pa l, m mande l li prete, l ap pran men pa m nan, pou m ka al resolve pwoblèm frè m ki malad avèk manman m, poutèt sa l fache ansanm avè m, l ap fè jalouzi. Bon, se pou pwoblèm jalouzi, poutèt m pran, m pa konn si se poutèt m pran kòb, m prete kòb Sòl li a, m al Ayiti, m al depoze pitit la Ayiti. Mal li mal e pa pit la mal depoze li m pran kòb sòl li a mal ayiti lèm vin di la pran lòt men an li gèlè te gen pwoblèm avèk moun li pou li te gentan voye kòb ale poutèt sa tou li fache li nève dimanch li leve li sòti li kite kay la li pran malèt li l ale l al kay zanmi l l al gosa. Se sim vin avèk sim gen madanm mwen ok lap fè jalouzi se tout dwal pou fè jalouzi men avèk yon mezi li pa pran li pa banm valè li pa banm enpòtans Pou m vin ansanm avè l. Pase pakèt mizè m vin ansanm avè l. Men poutèt epòk lè Dèlma 2 lè lè moun chèf Dèlma 2 yo t ap mache mete tout moun deyò m oblije m menm jou yo mete tout moun yo deyò menm jou a m devan bal ap tire dèyè m baw baw baw bal ap tire yo di tout moun jwe pi yo m vin m kouri m vin avè l m vin Sendomeng. Pandan m vin avè l Sendomeng. Se la a tou, li, li, li vin, li te kòmanse ap byen viv, apre sa l vin jwenn zanmi, ap fè tèt li, e dis dat, bon pou l ka, pou l ka, m a fè m yon tab pou li pou l al vann, anpi m di cheri ou pa bezwen al travay non pase timoun nan pral bay, kòb yo ou pral travay la pase m ap touche, e m ap peye sòl pou li, m peye yon sòl pou li 3000 pèso chak 15 jou. Pou iska mentnan lale li poko kite li pako touche kob sol la. M pa gen pwoblem pou pase ouvraw pase se pou yon bagay map fè manti sou li. M pap fè manti sou li ni non e manman pitit mwen ni m pa rayil m pa gen okenn pwoblem avèl. What the fuck li te mèt ta jwenn yon nèg m pa gen pwoblem la jwenn nèg la li vini m pa gen anyen pou m wè avèl pase lonbout li pat koupe pou mwen. E menm ta renmen ke poul vin okipe pitit li mwen map toujou bay kob la kay la map toujou pran reskonsablitem pase son sèl pitit fi am gen e m renmen pitit fi anpil e pitit fi m renmen pitit mwen anpil anpil pitit mwen renmenm tou e poutèt m pa yon vagabonay m te ka fè pitit la m te ka dil Ou wè pandan setan map diw sa men pitit la avèm la m sou pòs m son ajan sekirite si gon atak la lap viktim m sou pòs la men pitit la ansanm avèm la sou pòs tanpri pou fèmen sa la pase pou. Manzè al ret on kote ki rele ki rete Los Mamey. Los Mamey manzè al rete. M oblije vini m oblije vin nan travay ansanm avè l. Kote m vin nan travay ansanm avè l la, kalkilo m nan tè pran si m jwenn on atak timoun nan ka viktim. Yo mande pou yo pran akdenesans la nan men m. Si yo pran akdenesans la nan men m, kèlkeswa lè m gendwa wè kò a parèt, Anpi yo vin yo pran timoun nan nan menm, kote yo pran timoun nan yo gen bon ak benisan se yo nan menm pandan yo pran timoun nan, anvan pou m reselbe pou m ta bagay fò m ta gon bon avoka pou anvan pou m ta etire timoun sa anpi y ap fè m peye yon sòm kòb. M oblije m kòm m son fanatik ou m oblije ekri w se bay m ap voye foto pitit la ba ou m ap voye foto manman n ba ou m ap voye foto m tou m ap voye foto moun kote l ap gwo sa. E map voyel ba ou kote lap pran plezil la anpil kite ti pit la pou tawa tonton tisèl tout kotem ye nan fikalia map voye tout foto sa yo ba ou pou wè koman ou ka edem ou ta fè nouvèl la pase pou mwen silvouplè. Vwala nou tande kòman sitwayen an li menm lap plenyen bon ekoute se pa yon dosye pou n ta pale non men se pa le fèt ke se yon ayisyen parèy nou ki nan sitiyasyon difisil Yvlène Senbla se ta kapab ti sèm. Si l gen yon pwoblèm, m te kapab ba l konsèy, m te kapab retire l nan yon sitiyasyon ke l ye. Ivlèn, m panse ke se kapab dènye vwa k ap pale avèk ou, paske moun lakay ou di w fò w ta tounen. Ou di wi, men ou poko tounen. Men m panse ke vwa sa a, ebyen li di w fò w ta tounen vin asime responsabilite w. Si se nèg la w ap mete deyò paske ou estime ke li pa sanble avè w ankò, oke! Men ou pa ka kite timoun nan nan sa l ye jounen jodi a sinon y ap rele w manman krab. Antouka, m te vle fè mesaj sa a pase sou chanèl la an tèm de kontradiksyon e an tèm de revandikasyon an menm tan e ke Ivlèn kapab tande kri Kristòf Mèt. ki anbarase ak timoun sa ki pral gen 2 zan ki nan men l epi ti sè Yvlène Symbla a ki nan kay la ki konstitye yon veritab preokipasyon pou Christophe. Mèsi la fami, kòm toujou an maksimòm de kòmantè, an maksimòm de pataj. Mande ak fanmi, zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous appreciez le travail, puis après qu'est-ce qu'on dit? A la prochèn!